Mesdames et messieurs, salut à tous, men yon nouvo video jodia ke nap pote pou men sou QuickBooks. Jodia sa ke nou pral montre w, nou pral montre w sa ke nou rele kapital de fon pwòp oubyen equity nan QuickBooks. Equity a li menm ki sa li ye se fon pwòp ou ke li ye e donk ou kapab envesti an plis nan lajan ke ou genyen nan antrepriz la sètadi ke ou gon antrepriz ou vle pa egzanp achte lòt bagay andeyò de andeyò de sa kap mache nan antrepriz la nan fon pwòp ou donk se sa ke nou pral wè jodi a menm e pi si ou vle retire lajan nan osi apati de fon pwòp ke ou te deja depoze a kòman nou kapab jere sa nan quickbooks jodi a la. Donk sa nou pral fè, nou pral kòmanse pa kreye yon fon pwòp, pa ale nan lis dè kont oubyen chal akawont ke nou konnen ki nan dènye nan lis epi chal akawont, nou ale nou klike nou jwenn la. Epi kounye a la nou fè yon zoom pou nou montre w kòman nou kapab kreye nouvo kont la la. Nou fè kreye epi new epi kounye a la nou jwenn pati equity a la, se li menm ki di nou Ki pou n kapab kreye ekwite a vle di vle di fon pwòp. Nou wè ke ekwite a vle di ke ou kapab chèche kòman ou kapab envesti lajan epi retire lajan osi nan biznis ou oubyen tou si w gen dè dot aksyonè ki envesti ansanm avè w kòman ou kapab jere lajan yo pou w kapab konnen sa yo pran, sa yo retire eksetera. Donk vwala se kòmsa ke nou pral kreye ekwite a la nan lis de kont lan. Nan chat ak aòm. Nou fè kontinye epi nou kòmanse pa kreye o non. Non ke n ap ba li, n ap di l, n ap rele li, pa egzanp, kapital Honè oubyen kapital pwòp, kapital pwopriyetè. Jan ke nou vle rele l, nou rele li. Sa se kapital, se lajan ke moun nan envesti ladan l. N ap kreye yon lòt kont ankò, nou rele li save. Nou fè save nou toujou nan ekriti, n ap kreye yon lòt kont ke n ap rele l tiraj pwopriyetè. Sa di si lè moun nan retire lajan, e kòman nou rele l? Tiraj pwopriyetè. Pwopriyetè, vwala. E nou pa bezwen mete deskripsyon, nou deja konnen ki sa l ye. E pi, nou sa se de kont kapital sa yo, lajan ke nou depoze e lajan ke n ap retire kòm ekriti ladan l. Nou fè save and close, Nou wè tou lè 2 kont sa yo parèt, tiraj pwopriyetè epi lòt kont la se pi kapital pwopriyetè ke nou wè ke li parèt ladan. Donk 2 kont sa yo, yo pa, pou lenstan yo a zewo. Donk se kont ke nou kreye. Kounye a sa nou pral fè, nou pral vèse de lajan. Pou nou vèse de lajan, se pa yon kont an bank ke yo ye, fò nou vèse lajan nan kont an bank, dizon sosyete a. oubyen kont an bank ke nou kreye pou li a. Pa egzanp, an lokirans, nou gen Unibank ke nou kreye ladann, nou jwenn ke la Unibank yo, li gen konbyen lajan ke nou gen nan Unibank, nou gen 1.392 dola sèlman ladann, donk nou pa gen lajan si nou vle envesti lòt bagay ladann. Sa nou pral fè, nou prale kòmanse pa depoze de lajan ke n ap retire nan kòb pa nou, nan fon pwòp nou pou nou depoze ladann. N ale nan banking epi nou fè make deposit. Banking et make deposit epi kounye a la nou pral chache lajan nan nou gen yon kont an dola nou wè banking se unibank receive from bon nou pa bezwen konnen se lajan pa nou li ye nou pa jwenn li ni nan yon moun ki prete nou ni nan yon aksyonè se pwòp lajan pa nou nou pa bezwen di kote ke nou pran lajan sa epi nou ale nan sa ki enterese nou se from account sa se di ke nan ki kont ke Nou pral retire lajan sa pou nou mete. Donk, nou ale nan kapital ke nou te kreye a, kapital pwopriyetè, epi si nou vle mete yon memo, nou pral di, nou pral di pou founiti. Founiti, eksetera. Epi, si se pa chèk ke nou ba li, nou mete nimewo chèk, si se pa kach, nou mete kach la. Epi, nou ale nan montan an, nou di, pa egzanp, n ap mete 20 mil dola nan antrepriz la, 20 mil dola. Nan 20 mil dola, nou fè save and close, nou ale nan kapital pwopriyetè la, nou wè ke li ba nou 20 mil dola ke nou gen dispoze ladan. E pi kounye a la, nan 20 mil dola sa la, nou pral kòmanse pa achte, nou pral kòmanse pa achte de materyèl ladan pou nou kapab envesti nan antrepriz la la. Sa nou pral fè, pa egzanp, nou pral di, nou pral ale, n ap klike sou li menm, ok, wè, nou pral achte, pa egzanp, dè founiti. Founiti ke nou pral achte a, se nou pral pran ABC founiti, ABC konpani, se yon vendè, yon moun ki vann nou, epi, pa egzanp, ki depans ke n ap fè ladann, nou di, pa egzanp, n ap fè founiti. Office fourniture, se depans ke nou fè epi na di, nou di achat de matériel de bureau. Kapab se òdinatè, nenpòt sa nou vle de biro ke nou envesti ladann, nou kapab swiv ladann. Nan 20 mil dola ke nou gen nan kont labank lan, la li pral diminye l, li decrease li, li diminye li, pa egzanp nou achte pa egzanp pou materyèl pou 2 mil dola, fakti an men. 2000 dola, donk sa vle di ke l ap diminye kont a bank nou de 20000 dola. Donk nou fè record, donk nou wè, lè nou gade anba, nou wè ke nou rete 18000 dola nan kont lan, si nou bezwen verifye l nan verifikasyon an, nan kont de verifikasyon an, nou ale nan report, epi nou ale nan Accounting and Taxes, epi nou pran Trial Balance, a di de kont de verifikasyon. Nou klike ladan, nou wè pa egzanp nou ale nan All, paske fò nou fè tout ladan yo, nou wè ke nan Unibank nou vin gen kounye a la, nou te gen 1300, nou vin gen 21000 ladan, epi lè nou gade nan kapital pwòp la, nou wè ke nou rete 3000 dola, nou rete 18000 dola, e paske nou depanse 2000 dola ladan, Epi 2000 dola li menm, 2000 dola li menm nou ale nan ofis founiti nou jwenn ke se 2000 dola ke nou ale kòm kredi, kòm kredi nou genyen ladan. Donk, sa vle di ke kounya la nou genyen 18000 dola nan fon pwòp nou ki rete Sipozon ke mentnan nou vle fè yon lòt depans nan lajan nou. Depans ke nou pral fè, se ke nou pral achte pa egzanp, timoun nou malad, nou pral voye l lopital oubyen che le dantist ou nenpòt kwa, e n ap retire yon kòb nan fon pwòp nou. E ladan sa n ap fè. Nou pral itilize goumen nan tiraj pwopriyetè la pou n kapab fè l. Mwen pou nou kapab itilize tiraj pwopriyetè la, kòm lajan se labank li ye, nou ale nan nan kont bank epi olye nou fè depozit nou fè yon chèk. Mètnan kounye a la Nan chèk la, ou toujou ale nan Unibank, epi bon, peye de chèk a lòt de, pa egzanp, sa nou pral fè a, nou pa bezwen mete l, paske se lopital, eksetera, epi kounye a la, nan kont ke nou pral itilize a, mentenan kounye a la, n ap di se tiraj, tiraj pwopriyetè la ke nou pran, toujou sòti nan ekwiti a, epi kounye a la, n ap pran 3 mil dola ladan l, epi nou mete yon ti memo, Nan 3 mil dola nou di sa se pou opital de mon fils sa se fon pwop. Ok e pi montan lajan nou mete 3 mil dola e pi si nou vle mete yon ti memo pou chek nou nou gen dwa mete menm menm menm menm menm Nou pa konnen epi nimewo chèk nou, nou mete nimewo chèk ke nou retire a, si se 451, epi dat ke nou fè a, tout sa yo dwe koresponn. Epi nou fèmen. Donk la nou wè ke nan tiraj la nou gen mwens 3000 ladan l, paske son tiraj ke li ye. Donk kont Unibank la li menm, li vin desann olye de 21000, li vin desann de 18352, men Kapital pwopriyetè la, li toujou rete a 18 mil ke li gen ladan l, se kont an bank la ki desann. Lòske pa egzanp nou ale nan repòt nan trial balans ke nou sot gade a la, accounted and trial balans, n ap wè kòman toujou nan all, n ap wè toujou ke Unibank desann a 18 mil 392, epi kounye a la kapital la rete a 18 mil, de kapital de fon pwòp ke. nou tap jere a paske lajan sa ke nou retire a se pa nan antrepriz la ke nou retire l epi nou wè nan founiti yo toujou nou retire a 2000 lan kredi nou men sepandan sa ki diminye mennan se ki debite se 3000 la ke nou debite ki sòti nan kont labank la ki fè ke nou vin gen yon balans debi kredi de 45000 45227 et 8 santim donk vwala tout kont lan li ase kòrèk donk si nou vle pa egzanp wè pa egzanp nan fon ke nou gen an pi toujou ke nou te envesti a nou kapab klike sou li la nou wè pa egzanp nan 20000 ke nou te gen an nou depanse 2000 nou retire 18000 Donk sa se kòb ke nou jere pou antrepriz la, pou nou pa konfonn avèk lajan ke nou retire pou lajan ke nou retire pou fon pèsonèl nou ki pa dwe fè pati ladan. Mentnan si kounye a la nou ta vle vin remete 3 mil dola nou te mete a nou ta vle remete l nan antrepriz la ankò, se la menm fason n ap annik itilize kapital la pou nou kapab remete lajan sa a. Nou te di se te yon lajan ke nou te prete nan antrepriz la, men se pa kòb antrepriz la li ye, se pa kòb ke nou te pran nan antrepriz la. Donk, nou mete l konsa, yon mwayen pou nou kapab distenge lajan pa nou avèk lajan antrepriz la ke n ap jere. Vwala, se sa ke la nou rete. Donk, si sa fè w plezi, si gen kesyon a poze, Ou kapab toujou kontinye poze nou kesyon an epi ba nou yon ti like si ou kontan videyo a epi si pa egzanp ou ta vle poze nou kesyon poze nou kesyon pa bliye osi abòne w avèk chèn nan si w potko abòne gade kijan w ap swiv nou la sa fè w plezi nou fè l an kreyòl pou ou epi sa fè w plezi men. Abone w de mwen pou n kapab tanzantan chak semèn n ap toujou pibliye 2 videyo sou QuickBooks sa kapab fè w plezi ou kapab gade yo e l ap vin sou nou dirèkteman. Mèsi a tous e a byento.